Nan yon sitiyasyon ekstrèmman grav, ekstrèmman difisil, kote grangou a ap vale tèren chak jou pi plis, kote ensekirite, kidnaping, etsetera, gang fè sa yo pito nan peyi an. Dayè, nou konnen wòl entènasyonal la, notamman BINUH jwe nan gangsterize peyi an, nan mete gang toupatou nan peyi an ki fè ke popilasyon pa ka viv anba ensekirite, popilasyon pa ka viv anba grangou. E mete sou sa, Ariel Moïse vin ogmante pri gaz la. M byen di Ariel Moïse, paske jisteman Ariel te di trè klèman se testaman Jovenel Moïse li vin aplike nan peyi an. E donk nou konstate li li ogmante pri gaz e pa gen anyen Jovenel te fè ke Ariel Moïse mete sou kote. Donk e sa ki fè ke sitiyasyon lavi popilasyon an vin pi grav, vin ap anpire chak jou pi plis. E mete sou sa nou jwenn olye pouvwa sa travay pou amelyore kondisyon lavi popilasyon nou wè se masak l ap fè sou popilasyon an. Se e se bal y ap tire sou moun, se arestasyon abitrè, ilegal e abitrè y ap fè. Nou wè jan y arete kamarad nou Bab ki nan batay sou beton an. Se pou sa nou menm nou kwè ke pa gen lòt remèd pou Ariel Moïse, se voye l ale pi vit posib pou gon tranzisyon koupe fache ki tabli nan tèt Leta a. Pise yo montre yo enkapab de rezoud pwoblèm ki gen la a. Yo enkapab, yo gen kapasite pou rezoud pwoblèm ensekirite a. Yo pa gen okenn kapasite ni volonte pou rezoud pwoblèm. e gangsterizasyon peyi an, yo pa gen ni volonte ni kapasite pou rezoud pwoblèm grangou a, donk pa gen lòt chwa ke mobilize pou voye Ariel Moïse ale, se pou sa nap mande tout popilasyon an kontinye leve kanpe nan 4 kwen peyi an. Jounen jodi a, depi sou Martelly Gen yon tèt kale a, gen yon pwoblèm k ap wonje peyi Dayiti. Sa n pa te konn wè lontan an yo, yo vin pi grav. Te konn gen yo wi, men pa t konsa. Men jounen jodi a nou menm, nou konstate se yon pouvwa efemè l ye, se yon pouvwa delekan, se yon pouvwa ki lage tout pwoblèm anndan sosyete a. E nou menm nou di ke nou detèmine ke pouvwa k te pase lontan yo, Ekip sa ki fè konbyen tan kap dirije la li vin pi grav. Kote yo pral ak peyi a nou di yo ke peyi a pap rive nan eta yo vle li rive a. Pase se pou sa nou menm nou pèp la kanpe pou nou di ameriken sal ta vle fè a, kanada sal ta vle fè a, la mwen di loksidan paske nou menm jounen jodi a nou di yo fòk yo fè mete yo kò yo a kote bay pèp la regle afè yo se nou pou vini ak yon tranzisyon de rikti. Pou nou mete peyi a nan yon bòn mach pou peyi a avanse pou pèp la jwenn sa poul bezwen an. Nou genyen plizyè mwa wi e pou m pa di plizyè ane. Mwen gen yon pitit gason k te fèt, li te fèt nan pwoblèm gaz. Lè sa l pat, li te fèt de manyè enstantane, detanzantan gen gaz, detanzantan pa gen gaz. Men nou gen pratikman ennan, li trè difisil pou w ta di m ou antre pezibleman nan yon ponp pou w fè gaz. Donk nou genyen yon mwa depi peyi a bloke. Nou anfas yon kriz imanitè kote jounen jodi a lopital yo, majorite lopital fèmen pòt yo, tout biznis pratikman fèmen pòt yo, tout aktivite Pratikman, yo kanpe anndan peyi a. Pa genyen relasyon ant peyi Dayiti e eksteryè. Sa montre nou, nou anfas yon kriz imanitè grav. E w ap tande yo di w gen kolera nan prizon, y ap di w gen kolera nan katye popilè yo. Mwen menm, m gen anpil rezèv pa rapò a kesyon sa a. paske moun yo pa jwenn dlo pou yo bwè. Dlo moun yo ap benyen, se li menm yo bwè. Se nòmal pou moun nan gen dyare, se nòmal pou òganikman li destabilize. Men, pa rapò avèk yon tèl sitiyasyon, nou kwè pèp la pa kapab ankò. Se sa k fè nou di aktè yo ki nan yon pwosesis de konsensis, jeneral fòk yo depase ego yo fòk yo transande fòk yo vrèman fè apèl a espri de sajès pou ke yo mete enterè siperyè nasyon an avan enterè popilasyon an dabò pou yo jwenn yon konsensis nasyonal pou pèmèt nou mete yon tranzisyon koupe fache. an èv. Lè sa a popilasyon an l ap konnen li gen yon pwojè, l ap konnen li genyen yon pèspektiv ki klè devan l. Lè sa a l ap mete tout sa l genyen kòm rezèv an tèm denèji pou ke li kapote pouvwa fachis sa a. Pouvwa diktatoryal, pouvwa sanginè, pouvwa sa a ki ap planifye lanmò pèp la, pou mwen menm li enkonsevab. Pou nou genyen yon mwa depi yon peyi bloke, fatra ap kontamine tout moun paske chak kote ou pase, tèlman gen fatra, li trè difisil pou ta pase pou pa kontamine. Pa gen lopital, pa gen anyen. Ou wè dirijan yo, yo pa di anyen pa rapò avèk sitiyasyon sa a. Se jisteman nou di pèp la ou genyen pou entansifye mobilizasyon an pou ke se dènye semèn moun sa yo kenbe w nan mizè, nan kras, nan tribilasyon. E sa ap fèt jisteman nan optik pou yo pwovoke yon jenosid anndan peyi a. Si w tande deklarasyon Pamela White, si w tande deklarasyon Bini, si w tande deklarasyon anbasad amerikèn, si w wè konpòteman prezidan dominiken e lame dominikèn nan ki fè yon agresyon sou peyi a, Sa yo dwe pwouve nou aklè genyen yon jenosid k ap planifye, e lè yo planifye jenosid la, yo fè fòk genyen de mouvman sosyal, y ap mete gang nan lari, epi y ap kalifye pèp la de gang, lè sa a y ap jwenn mwayen pou yo masakre, fè jenosid, fè krim kont limanite sou popilasyon ayisyèn nan. Le constat est clair jodi a, aprè plizyè semèn de mobilizasyon, le peuple, la population est entièrement, est à bout de souffle. Li pa kapab ankò, li esoufle. Li a bout de souffle paske jodi a, le peyi est complètement bloqué. E enstitisyon ki la pou bay lasante sanse disfonksyonèl. Lekòl. pa fonksyone, e mache piblik yo sanse pa fonksyone, e sipèmache yo pa fonksyone, transpò pa fonksyone. E tout sa li lye ansanm avèk yon grenn bagay. Li lye ansanm avèk yon pwodui ki rele gaz, ki se yon pwodui alafwa estratejik e transvèsal. Donk gaz la bloke pou plizyè rezon. Premyè rezon se paske jisteman popilasyon ap revandike yo pa ka peye kou lavi chè. Ogmantasyon pri gaz yo an pral antrene ya. Se poutèt sa popilasyon an di yo menm yo deside bloke, yo deside fè de manifestasyon, de mouvman de mobilizasyon, yo deside mete barikad pou kapab anpeche sila rive. E ke anfas la sa n genyen, nou genyen yon pouvwa kriminèl, yon pouvwa retrograd, On pouvwa ki gen on pakèt enkapab, on pouvwa ki pa gen 2 dirijan ayisyen nan tèt li, se 2 dirijan enpòte, patikilyèman Ariel Henry ki se alafwa yon iresponsab, e ke nèg yo deside kenbe popilasyon an nan eto. E ke jodi a, pa rapò a sa k la a, ki sa k sipoze fèt? Le konsta e klè kòm m sot di l, se ke. E aprè plizyè semèn de mobilizasyon, popilasyon pa kapab ankò. Li a bout soufl. Mentenan, il revyen, si te gen dirijan anndan peyi a, pou te pran tout dispozisyon pou anpeche popilasyon mouri grangou, mouri dan la kras, mouri paske yo pa jwenn pen, mouri paske yo pa ka manje, mouri paske yo pa ka deplase, mouri paske jisteman jodi a kowona, kolera sanse vle remonte e gen de moun ki kòmanse mouri nan kolera. Donk jodi a. Nou an fas yon sitiyasyon kote ke se pa popilasyon an k ap soufri a ki pral bay solisyon, men kèlke pa se se devrait être les dirigeants, se devrait être les élites, les élites dirigeantes, les élites politiques, les dirigeants de la société civile, les dirigeants politiques pou met tèt nou ansanm pou di men kisa n ap fè. Men sa n konstate, Ariel malgre se peyi a bloke nan men l sa pa vle di l anyen, sa pa menm si moun mouri, menm si tout moun mouri a grangou anndan sosyete a sa pa vle di l anyen. Donk nan yon sitiyasyon parèy, donk mwen menm pèsonèlman kòm dirijan e m ap voye yon konsèy bay de lòt dirijan, bay de lòt dirijan. Jodi a m panse ke chita pale yo sipoze fèt e nan chita pale yo pa sipoze gen dilatwa. Sipoze gen yon sèl vwa pou n pale d'un sèl vwa e pou n adopte yon rezolisyon inik, yon rezolisyon komin. Rezolisyon inik e komin nan ki sa l sipoze ye? vini avèk yon pouvwa bisefal a 2 tèt, ladann gen prezidan, ladann gen premye minis. Donk pou n deside mete Ariel deyò rapidman anndan peyi a e pou n rezoud kriz ke n ap travèse a. Se sa l ye! Yon lòt fwa ankò mwen menm m toujou nan lari an pou n fè kisa? Antanke moun ki nan inivèsite yo, nou antanke moun ki nan katye popilè, moun ki nan lari a kòmsi ki konprann, fenomèn k ap travèse a byen aktyèlman la. E jounen jodi a, pa gen kote ke ou kapab manyen Ayiti pou w pa di ou pa jwenn li kòmsi se yon pati pwoblèm li ye. Grangou, chomaj, lavichè, sa di tout sa yo, ensekirite sou tout fòm, ensekirite alimantè, ensekirite sosyal, ensekirite, sa di sou tout fòm. Enben se tout rezon sa yo ki mete nou nan lari a pou n di ke nou pa kapab ankò. Nou pa kapab ankò kote ke galon gaz ap vann 7, 800 dola, kote ke gen moun, se chofè moto yo, se tinè y ap mete nan moto yo pou fè moto a fonksyone. Lè sa a, gen mwen gen moun kòmsi ki k ap ri, ki pa pran, gen moun k ap ri, ki pa pran sa an chaj, kote ke jèn sa ki mete. tine nan motol lan li ka pèdi lavil paske bagay tine a son pwodwi ki vrèman vyolan ki vrèman kapab pote dega nan kesyon moto bagay sa yo jounen jodi an tout vye zak de briganday sa yo kap fèt anndan peyi an kote ke timoun paka al lekòl Ensekirite a, kidnaping kontinye ap fèt anndan peyi a. Zam episkopal gaye tribò e pabò anndan peyi a. Enben, nou di konsa ke nou vini pou nou kapab chèche jistis sosyal, byennèt pou tout moun nan. Se li ke nou vin chèche jounen jodi a. Jodi a la, nou konstate defayans Leta a. Nou konstate echèk total sou tout laliy Leta a. Sèke Leta pa ni administre, ni dirije. Nou menm antanke moun k ap batay antanke avangadis sosyete a, nou di Ariel Henry pa gen plas li. Epi n ap di aba enjerans, aba Core Group, aba Etazini, se yo menm, se yo menm, se yo menm, se moun sa yo k mete n nan sitiyasyon n ye a. Si w ka wè, jodi a la, anbasad, anbasadè Frans, anbasadè Kanada a di fòk yo antann a Jenèf. Sa pwouve w s on konplo ki byen moute, byen kalkile pou yo mete Ayiti nan Anagomi jan nou ye a la. Nou menm pou n fini, nou di Ariel pa gen plas li, n ap mande demisyon Ariel Henry prese prese pou lekòl la ka ouvri. M ap di avèk pèp la pou yo rete mobilize pase leta sa e pa yon leta. Se yon leta tenten, yon leta vwayou, yon leta ki pa konn doulè malere malerèz. Alò kounya la menm manje moun pa ka manje. Ap pale de lekòl, kot lekòl sa ta pral ouvè a Ariel? Nou pa nan lekòl avèk ou a tout akolik ou yo, ou fin souse tout san nou deja kounye wap pale de lekòl, men ak kisa n pral peye l? Men nou menm kounye a la nou kanpe la pou n di nou pa nan Ariel Henry a tout akolik li yo, pase tout moun sa yo se son dè voryen e yo pa kapab onkò. Pa gen leta. Janm wè sitiyasyon peyi a la pa gen peyi paske nou menm pèp ayisyen nou menm nou wè pa gen peyi kap dirije lavi chè grangou pa gen gaz lò lè Ariel mande pou lekòl ouvè a kòman lekòl pral ouvè puiske si paran timoun yo kanè yo nan direksyon lekòl kijan lekòl pral ouvè a la. Pare gaz, machin byen chè. Sousou ap fè bilan total konbyen kòb pou paran timoun genyen pou peye machin sa vo kòb ane lekòl la. Nou di nou mande depa Ariel, fo Ariel ale, fo Ariel ale nou menm. Nou pale akò, akò pa nou sa se akò lari a, se lari a ki pou bay moun ki pou reprezante pèp la. Nou pale akò, nou pale akò pimp, nou pale akò montana, se akò lari a ki pou bay.